n ap kouri k n ap konbat koripsyon e n pa vle fonksyone avèk moun ki plizoumwen e tout moun gen pwoblèm pa yo men gen nèg kòmsi plizoumwen pa rapò ak pase yo nou p ap dakò sa alòs ou ta bon yon tranzisyon pa egzanp ou deside ou pa gen pwoblèm pèsonèl avèk nèg la men an tèm de konpetans de kapasite dayè yon nèg ki te kandida la prezidans Hein? An imajine ke ou di bon, an mete mèt Samuel Madistin pou yon ti tan. Yon egzanp konsa. Kounye ou gen dwa pa dakò avèl pa rapò a bagay desi. Men ok. Men an tèm de konpetans, kapasite, e dayè ki konn tèren politik la, pou avwa ete senatè de la republik, kandida la prezidans, an Samuel Madistin te kapab itil nan yon tranzisyon. Men pap dakòl, yo pap dakòl men yo gen dwa nèg a pa dakòl men e pa li blan an vle, blan an pa vle. Lè w pran nèg tankou mèt René Julien, mwen depi lè m ti katkat, depi lè m ti katkat map tande René Julien, kòman la rele ankò e Adeba, m poko janm tande mèt René Julien kap pale lòt bagay ke dwa. Ebyen si n pa ka mete l dirijan tranzisyon omwen rele misye kòm yon ministre de la jistis. Fè nèg la kòm si ou wè mete l fas a responsabilite a, mete l fas ak reyalite a pou w ta la pale de li. Se yon kout men n ap bay. Se yon kout men n ap bay. An n gade. Ann gade, ann rale Mario Andresol, gade pou n wè, si misye pa vle ale minis la, w ap konprann kòm si li gen dwa ba li pa twò politik, misye ba jèn jèn ap regle tou, w konprann men, mete l la di monchè, ba nou kout men, o mwen pran, pran sekretè deta la sekirite piblik, son kout men n bezwen, e peyi antrave nan men nou, nan m nou bezwen bakòp, bezwen bakòp. Nou sadik tou, nou sadik anpil. Sa vle di ke nou pa wè peyi. Se bagay pa nou nou wè. Kòm si nou wè, nou wè chak nèg ap bouske manje. Kòm si nèg la rale, nèg la vin la, se paske l di, bon, si nèg sa bon, e ban m gade pou m wè, e kòman bagay lan ye. Ok? Merci a Mesye Joseph Varin ke m salye. Sa vle dire ke chak nèg ki vin la epi l di bon, eee, bon m mete nèg sa a, epi si l la m ap ka sou son zo. Men, men refleksyon katro, bon m pa vle bay chif, men majorite Ayisyen kounye a e sa yo reflechi. Bon m mete misye la m a sou son zo, paske sa se nèg pa m li ye. Nou pa ka redwi peyi an sou se zo. Kounye a, an imajine ke bon, ou genyen, drese lis la, non, son ti bay ma bay, son ti bay ma bay. M te pale de sa yè, m di, an imajine ke ou ta pran on mèt René Julien, ou Samuel Madistin pou di, bon, mesye, an eseye gade sa la, ke m salye mesye Valcourt kap swiv nou, ou di, an eseye nèg sa yo nou kenbon tèt tranzisyon. youn ou lòt, René Julien oubyen Samuel Malice, te yon egzanp konsa, ok, epi n di, ann pran Gardy Leblanc, paske menm si w ka gen, ou gen dwa gen pwoblèm avèk mèt Gardy Leblanc, petèt pa rapò a pozisyon l, oubyen souch li tou, men se youn nan nèg kanmenm peyi a ka fè yon minimòm de kredi, menm si pafwa, fas ak politik, nèg yo yo konn devye. Pafwa gen dwa kwè nan nèg la epi kou l rive nan o ti mond des affaires epi li fè yon koub 90 degre ou pa konn kote l prale. Paske pouvwa fè tèt nèg isi pati vit. Men mwen menm jiska prèv di kontrè. Misyon pachaj. Mwen menm mwen pote komisyon an ba nou jodi a. Mete nimewo sa a konpè nan telefòn ou. 6606. Any question about U.S. immigration application, please call us 954-274-6606. Any question about U.S. immigration petition, please call us 954-274-6606. We are here to assist you to become legal in the U.S. appelez-nous 954 274 6606 Si vous voulez être un citoyen américain, appelez-nous 954 274 6606 Pe importe la question sur l'immigration Mais, tout n'est relax Paske m te di sa avan yè a. On nèg gen dwa gen pwoblèm avèk Patrice Dumont, Pepe. Men, mezanmi, mwen m pa janm tande non Pepe nan yon seri de twòl, de skandal tèt chaje. Kòmsi nan vòlò, nan bagay. Yon zanmi te poze m kesyon pou Fondasyon Tout Pou Yo. M kwè dosye sa a li pa kanpe, daprè sa Patrice Dumont te di pa lontan la. Ok? Gen bagay. Donk, sètadi ke. Ki ka itil, m te di, pa egzanp, on Sonel Jean François, ke w ta mete direktè ULCC oubyen UCREF, pa egzanp. L ap bay rezilta. Paske, se pa de nèg kòmsi w konn tande nan yon seri de salte. Lè w pran yon nèg tankou Bèna Gougous, Bèna Gous, pa egzanp. Enben, n te ka pran misye la, si n mete Sonel Jean François nan ULCC, an n mete Bèna Gous nan UCREF. Èske se peyi a n vle bay yon kout men? Men si n twò politik tou, gen grenn sèk kout bak ap bay, ebenb, e ba yon ti kras melanje. Kòm m te menm di la a, an n teste bòn fwa Fernando Estimé, zanmi nou, nan ministè dè zafè etranjè. Gon nèg ki di mwen, Fernando twò jèn, m pa w konn laj Fernando. Kounye a, jenès la menm, sa vle di ki sa? Sa vle di granmoun sèlman k dwe opouvwa? Ann teste bòn fwa Fernando Estime, li toujou ap pale de kestyon bagay diplomasi, bagay relasyon entènasyonal. Ann teste l, ann gade l. Ann gade li e pa sèlman pale pou nèg la ap pale. Fò n teste nèg yo pou n wè bòn fwa yo, èske an reyalite il son tous ayisyen? Se sa sèlman n bezwen wi. Epi m te di pa egzanp pi devan, Ann tcheke jan m te di an Mario Andresol Ba nou kout men Mario Ou pap retounen kòm DG O mwen ba nou kout men kòm sekretè deta a la sekirite piblik Bon ou pap vle sa E ba jèn jan misye ap regle l menm bagay Epi bon se vre gen bay regleman men peyi an difikilte Si peyi an difikilte nan ann rasanble yon seri de moun li ka ba nou kanmenm yon bakòp M te di ke nan ka sa ann repanse avèk Michel-Ange Deyon Si n pa vle mete l nan gouvènman an, enben, an n retounen avè li. E menm nou te, bon, n te fè sa pou Léon Charles, bagay nou pa t pwopoze ba règleman. E dezòd ke n ap fè. Ou konprann? Nou fè sa. An n repanse avèk Gédéon nan polis lan, epi an n retounen nan DC. Bon, gen nèg la k ap fache, se yo nan pòs yo, men s on verite. Peyi an danje, n ap eseye gade, an n retounen. Mwen m te di sa. Rameau Normil nan dcpj te bay rezilta. Se Rameau Normil DG ki fini tèt li. Paske li pa dirije kòm yon diri, li pa montre l se yon DG. Men nan dcpj misye te bay rezilta. An nou retounen avè l. An nou retounen avè l. Lè w pran yon kad tankou Carl Henry Boucher, ke nèg yo al griye nan yon bagay 12 mas, Vilaj de Dye. Yon nèg ki trè konpetan, te ka itil o nivo de CPA. Se peyi a m wè mwen, se pa, m pa konn moun yo, yo pa zanmi m. Se peyi a m wè, sa vle di ou pa oblije dakò avè m, ou pa oblije dakò l. Se jis n ap eseye gade kòm si peyi a ki an danje, peyi a ki an difikilte, Sene. Ou pa oblije dakò avè m. Se jis n ap gade reyalite a sa l ye. Hein? Kou, bon ann imajine jodi a nou vin a Fritz Jean ok, bon mwen ann imajine ke nou ta gon Fritz Jean kòm ministre des finances, ministre de l'économie, misye te ka bay rezilta? Paske ki sa k pase? Se tèt ansanm ki pa gen fè tout bagay sa wi. Ann imajine n gon gouvènman serye, Fritz Jean ladan l kòm ministre de l'économie et des finances. Oubyen retounen l kòm gouvènè bank santral. Ok, bon, ann di, ann kite Fritz Jean kòm minis ekonomi, epi nou mete Etzer Emile kòm jenn gason gouvènè bank santral. Gounen ki di misye twò jèn. Eben, nou ekate jenès nèt, mesye. Nou pa nan jenès. Sa vle di, se granmoun ki nèk ki prale fas yo bay lotbò deja e yo n bezwen. Ebon ok mesye pa gen problem pa gen problem mesye ou konprann m te site yon sonè senlwi pa egzanp o nivo de la jistis te ka bay rezilta poukisa n pa sèvi avèk kat sa yo nou jis inyore yo paske nou di yo pa moun pa nou. Men n pa ka fè sa. Enben, gen yon pakèt lòt moun. Alò m te pran egzanp sa yo sèlman jis pou nou kapab gade e a e pa sa m di non sèlman m pa di yo pa ka PM. M di w nan kad yon konsansis vrèman n ap panse peyi nou te ka fè yon e pa ou pa oblije prezidan sèlman. Se vre m konnen fò bezwen bon nèg ki prezidan. Apa m te ba ou m ba ou egzanp. Steven te ka fon bon prezidan wi. Men l pa oblije prezidan. Apa m di ou si n gen Steven. Steven ka fon bon PM tou m pa gen pwoblèm avè l. Men si n gen yon Steven kòm nèg serye ki nan tèt yon KEP Sene. W ap gen plis garanti pou lavalas pral nan eleksyon l ap bon. E pa vre Sene? Lavalas wouj. Moun an Petro a Fè nèg yo peye tire moun Petro a Fè nèg yo tounen teworis Petro a Bon Wè sa ka fè gwo deba Alò kite m salye zanmi k ap fete yo Alò se jis pou m di n ke An nou panse peyi a dabò Paske pwoblèm ki gen la an Ayiti M gen enpresyon Ayisyen jodi an, sitou nèg ki nan politik yo, mesye dam yo, nou pa panse peyi dabò. Nou wè tèt nou. Depi yo rele nèg la la pou yon ti pòs, premye sa l panse, l di, a, m pral fè yon ti kòb la, bagay sa, m pral jere tèt mwen, m pral byen pase. Li pral byen pase pandan pèp la ap mal pase li menm. Donk se sa bagay la ye. Men si nou jwenn des Haïtiens ki konsyan, kòm si, ki wè reyalite an, ki di bon, nan jan peyi an ye la, son tèt ansanm ki pou sove l. Tout nèg pa ka prezidan, mesye, fòn konn sa. Tout nèg pa ka premye minis. Men se yon konsansis ki pou wete peyi a kote l ye an. An tou ka. Euh, ba yo anpil. Ba yo anpil. Sa di gen bagay kom si euh, nap toujou di yo, nap toujou panse otreman, etc. Parce que se pa moun non. Men si nou panse konsa, Ayiti pap soti kenn kote, lap toujou rete kote l ye a. Plis mizè nan peyi an. ensekirite ap ogmante, chomaj, epi plis zizani nan peyi an. Paske tout pwoblèm peyi ap konfwonte la son pwoblèm de moun ak konsyans e moun pa fè moun konfyans. Moun pa fè moun konfyans. Epi, ki rezilta? Antouka, avan m pale yon pil lòt dosye enpòtan, ban m salye kèk zanmi k ap fete anivèsè yo jodi an. Nou konnen se abitid. An n salye Shinton. Pa di tout bon non misye non la. Misye difisil. Èske se Shinton Fanfan? Heureux anniversaire epi genyen Robenson Emmanuel kap fete m salye Robenson Emmanuel m swetel yon trè trè bon anniversaire genyen Princesse Keisha tu vas bien Princesse Keisha Heureux anniversaire à toi je sais que tu es à l'écoute donk kiyès kap fete ankò jodi an genyen Ninaëlle kap fete. Kap fete Marie Manouchka Heureux anniversaire à toi Marie Manouchka kap fete jodi an Gen Marceline Dieujuste kap fete Marceline Heureux anniversaire Epi genyen Loudji Loudji Heureux anniversaire a toi Ludji! Gen Kerby Joseph kap fete jodi an, m swete Kerby Joseph yon trè trè bon anniversaire, epi genyen Jude Mansley, Judmansley! Big up to you, heureux anniversaire a toi, pi gen Jovial Jean Jules kap fete, Ou wèl sou ekran 92 ans lap fete jodi a M pran plezi pou m salye pèsonaj sa yo Se moun ki priye ak lafwa pou TT a. Komisyon Pachay, Mwen menm mwen pote komisyon an ba nou jodi a. Mete nimewo sa a konpè nan telefòn ou. Please call us 954-274-6606. Any question about U.S. immigration application, please call us 954-274-6606. Any question about U.S. immigration petition, please call us 954 274 6606. We are here to assist you to become legal in the U.S. appelez-nous 954 274 6606. Si vous voulez être un citoyen américain, appelez-nous 954 274 6606. Peu importe la question Sur l'immigration. Pase m pastè JP pou l ban m nouvèl minis Bèlvi Di m kite skolè a se menm ti mafya yo Lajan petwo a te finansye kanpay yo Yon ti prèch kont petwo k te si tèlman bèl Un grand merci à vous. Silvyo ka tankou Votre émission Anti Kozak TT slash Chemin Vérité sur votre radio Zenith FM. te desede Merci à vous. Lajan petwo a. Fè nèg yo kriminèl. Eben nou pati wi la. Wa gran nèg yo kanni. Nap tande nap gade. E se sak ti kozak tete a. Ok. Nèg yo sezi. Eben vale yo te voye di imaj pou mwen. Sa se mesye te nan. Aktivite Louisiane nan. Nou pral tande ki sak te pase. Paske bon reyalite ke n pat konpran. Bien n pat konnen. Nou pat gen enfomasyon. Paske ki sa k pase la sosyete? Nan aktivite sa a, m tande yo t ap pale de baton wouj, nou pral gade, e m ta swete pale avèk Emmanuel Roy. Misye te ekri m, men m pa t gentan planifye ak li. Petèt li ka ba nou yon ti detay davantaj sou sa. Men kanmenm n ap gen yon ide paske m pral fè n tande moun sa yo k ap pale la a. Wè se de bagay wololoy, gwo zouzoun, hen bagay wololoy. E nan Marriott yo te ye la nan Lwizyàn kote yo te a, yo te reyini pou te diskite sou pwoblèm Ayiti an e pou te rankontre avèk dè zotorite amerikèn egalman. Paske n konnen, tout baay yo se baay gwo blan. Se baay gwo blan k ap regle. Donk tout kontak yo se baay blan k ap regle. E dayè nan baay sa tou gen nèg. O apa, apa Kino, e Kino te la, Kino te la, Kino te la. M pa t wè si Kino te la non apa. E nèg yo te la. E byen sa k pase se ke kontrèman ak sa n ap di, oubyen m ap gade sou rezo sosyal yo, E mwen menm tou m te di wi. M te di 2 3 nèg chita nan dyaspora epi m tande yo deside pou 11 milyon moun. E se bagay sa yo di. Nèg dyaspora li chwazi on prezidan pou peyi a. Mwen menm gen anpil moun ke m kontakte nan dyaspora ki di yo pa janm konn bagay sa a. E sa k fè m te swete pale avèk yon moun nan dyaspora ki te patisipe oubyen ki te ap jere oubyen ap planifye aktivite sa a pou n konn ki sa l te ye dirèkteman. A ben, anf, wi, yo reyini nan kad rankont sa a epi yo deside. Men, pou m klè avè nou, se pa kòm si de twa moun vre nan dyaspora ki annik ale ki chwazi. Se yon bagay ki planifye. Pa egzanp, moun sa w ap gade la a, se moun ki sòti an Ayiti dirèkteman ki vini nan aktivite a. A, an n konprann sa a? Sa vle di ki sa? Genyen de pati politik an Ayiti ki te okouran de aktivite an e gen demach ki fèt, gen deplasman ki fèt pou yo te kapab rive ak li. Sa vle di se pa de twa nèg dyaspora sèlman t chwazi, donk gen yon melanj ki fèt ant nèg ki sot an Ayiti, Ki petèt te okouran. Se mwen menm onètman m pa t okouran. Yon nèg pa t envite m, m pa konn sa k t ap regle, m pa konnen. M pa konn moun pou ki sa nèg yo pè tete a non. Yo pa t envite m nan bagay la, m pa t konn sa l te ye. Ou konprann? E sa vle di ke te gen moun ki te la, ki te soti ann Ayiti, te vin reprezante de pati politik. E gen yon zanmi m te pale avè li ki di m ke sèl nèg ki pa t bay akò l fòmèlman nan baay sa se te Jean Charles Moïse daprè sa misye di m pase l di l menm se nan eleksyon l prale pa nan baay li pa nan baay tranzisyon a moun se sa zanmi an di m li di menm te prezan ladan l men gon pakèt pati politik misye di m ki te la ki te voye reprezantan yo avan n pase lòt dosye ann tande yon rezime de aktivite avèk zanmi nou Valerio Saint Louis mèsi frè de Tele Imaj. Biyè sa a, ke plizyè delegasyon ki soti plizyè kote e pli presizeman ann Ayiti, te rantre nan otèl Marriott nan Baton Rouge nan Lwizyàn pou yo vin patisipe nan Sommet de l'Unité sa a ki te òganize di 13 o 19. A, se yon gran plezi pou nou, pou nou kapab reponn prezan nan gwo randevou sa a, randevou istorik sa a, nan Somè a, nan Baton Rouge. Se yon posiblite pou nou jwenn inite nan tout divèsite nou yo. Nou menm nou di nou vle fini avèk sistèm klanik la, nou vle fè yon bagay bokou plis enklizif. Se sa k fè nou menm onivo de Sesòk, nou t ap reflechi nan mitan gwo kriz sa a Ayiti ap travèse, fòk nou fè yon bagay. Nou vle akouche sa yo rele Akò de Sesòk. Malerezman, nou gen yon dam ki te sipoze vini, bon, li teste pozitif nan èpòt la, li pa ka antre, paske delegasyon an ta sipoze gen 3 moun, men nou pran kouraj nou a 2 bra pou nou vin reprezante Akò Montana a e travay avèk lòt gwoup yo. Epi pou n jwenn yon konsansis pou nou kapab sove peyi a. Mwen se Ketli Ekselan e m reprezante Akò Fòm yo. E nou la a nan Baton Wouj paske nou rann nou kont ke fanm yo vrèman delese. Jounen jodi a ke n la a paske tout sa k pral fèt yo, keseswa fanm peyizàn nan, keseswa fanm nan dyaspora, keseswa fanm ann Ayiti, nou menm nou sipoze ladann, nou sipoze gen mo pa nou pou nou di nan koze peyi nou, nan zafè peyi nou. Dayè, se nou menm ki soufri plis. Se sa k fè nou dakò pou nou fè yon depasman de swa, men kite ego nou sou kote, kite enterè pèsonèl sou kote, nou vin chita ansanm antre Ayisyen pou nou wè kòman nou kapab fè yon sèl bagay pou ke nou mete, nou retire peyi a nan sa li ye. Se sa nou ye. Jodi a. Men mwen kontre avèk Me Celestinov ki se Montana, mwen menm Michael Leonard ki se Get Up Stand Up For Haiti ki vin reprezante konstitisyon peyi Dayiti. Bonjou, mwen rele Harold Chunier, mwen se ansyen bodyguard Celine Dion, mwen gen yon konpayi ki rele Canadian Peace and Security Officer Training Association, nou bay fòmasyon pou polis, fòmasyon d'agent sekirite, nou fè ofri 10 kamyon ponpye an don a Ayiti. Alò nou vin nan Baton Wouj la pou nou vin prezante yon plan de sekirite pou Ayiti. Aprè lansman ki te envitasyon ki te fèt bò kote pa nou pou te envite nou vini nan somè a, nou fè pati de CESOC. M panse ke jodi a nou menm nou te wè Ayiti. Men sofa nou wè divès moun ki sot diferan gwoupman. ki gen diferan akò nan men yo, m rankontre yo nan èpòt la, m tande y ap pale, m nan bis la m tande y ap pale, m panse se vrèman yon bèl bagay. Dabò fò m remèsye òganizasyon an nèt, m remèsye tou majistra vil la ki ba nou foul sekirite, m remèsye chèf polis la tou zòn nan ki ba nou foul sekirite, m panse se vrèman yon bon bagay. Fò nou jwenn yon teren dantant. Depi Baton Rouge, Louisiane, Valerio Saint Louis pou Lavwadlamerik. Teriel telus andan vant foumi a pot tout pou ou. Fè chèlbè fè chèlbè teriel ou fè kòw lè teriel pale vagabon pè kè vagabon fè bip bip. Mwen di fok Merci Valerio Saint Louis frèm ki te voye ti son sa pou mwen alò ki sak rive se ke se jan n sot tande la a te genyen yon pakèt plizyè ayisyen de la diaspora kan menm ki te reyini otou de sèt aktivite ke Valerio pale de rankont tèt ansanm yon tèt ansanm e se apati de sou moman ta pral genyen chwa de Fritz Jean tou ki ta pral sòti nan kad aktivite sila. E, bon, m pa ka di twòp bagay sou sa, paske se tout swit apre sa, Fritz Jean pral depoze dokiman li. anlè a kòm kandida a la prezidans. Ki pwa somè sa genyen? Dosye baton wouj la. Ki pwa l genyen sou echikye politik la? M pap twò kòmante sou li paske jan m di nou an nou pa mèt tèt nou. E pa etonan ou gen dwa minimize l epi l gen gwo pwa sou plan politik. Paske gen de dirijan politik an Ayiti pap minimize l. Ok? Gen de dirijan politik ke yo te kontakte ki voye reprezantan yo ladan l. Paske gen bagay blan ladan l. Gen bagay blan ladan l. E sa te fè m di w, ou gen dwa wè Ayisyen chita otou doun tab, yo reyini yo pwopoze on pakèt non, Jan w wè m sot di m site yon seri de non la bay sa yo. Men pa etonan ke se pa sa Ayisyen yo vle a k ap pase. Se sa yo enpoze Ayisyen yo k ap pase malerezman. Dady se malè, blofè pa lide. Ou tande sa m di la a? Se pa souvan sa nou deside a, sa n chwazi a k ap pase. Men se sa yo enpoze nou an kap pase. Sa yo vle pou nou an e se kap pase. E se la nou ye paske peyi a pa gen dirijan. Gon premye minis ki pa mèt tèt li. Dayè si misye pat gen pye l, li pat gen asirans gwo blan, li pa tap la ankò. Yo tap bay vag deja. Mwen wè yo kite misye la, yo pa di l anyen. Alòske an reyalite ou wè l pa kapab. Men l la. Pèp la nan dòmi yon jou lap reve. Kite m salye Louis Nideph. Povrete presyon. Jade baby. Beni. Jade baby. Ensekirite tout moun pran pou mal gwo. Misye ap fete jodi a se Rolph Don ki mande m salye l. Bon nou kite bagay dyaspora a rapid. Nou pral rantre lakay nou nan peyi Dayiti. E nou pral depoze valiz nou. anndan site doudoun ak dyaboule. Remake m te di ke m ap pran ti tan pou m pa twò ap takle, pale de kestyon bandi k ap fè dezòd nan peyi an. Paske m wè se lave men su atè. Moun ki sou youtube, facebook komanse wè imaj. E 2 limena nap gade la yo se 2 matlòt yo ye. 2 matlòt yo ye. Yo gen menm mouche ki son chèf gang. E m pral pale nou kiyès yo ye. Paske m di nou gon seri de limena nan peyi a kounya. E fòn trè prudan ak yo. Dayè m di w pandan map pale avè nou la a, gon ti jèn map ankete sou li ki regilyèman vini nan site Doudoun paske l gen mennaj li ki son pwisan chèf gang nan site a ki trè bèl timoun byen fèt m di w ki nan youn nan gwo inivèsite nan peyi Dayiti. Sa di se chèf gang an kap peye lekòl pou li. Donk se mennaj li Ou ka imajine ti jènjan ki pa sou anyen ki wè tifi sa nan lari k ap eseye takle li, ou ka imajine ki sò ki rezève pou li. Enben, lasosyete, nou mèt pran ti chèz ba nou, m pral fè yon ti pale ak nou paske m wè lapolis kanmenm te fè yon parèt jodi a, gen plizyè arestasyon ki fèt. Anpil kout bal tire. Men fò m di nou, mesye 400 mawozo yo te mete pye yo. Komisyon Pacaj, mwen menm mwen pote komisyon an ba nou jodi a. Mete nimewo sa a toupè nan telefòn ou. Rele Jano, Jano Orijinal Imigrasyon Sèvis. Jano ke w konnen k ap sèvi kominote a depi nan ane 79 la, jodi a li ouvè pòt li nan Lodèyil pou l ede nou. 954 274 66 06, 954 274. 6606 Question about U.S. immigration Please call us 954-274-6606. Any question about U.S. immigration application, please call us 954-274-6606. Any question about U.S. sur l'immigration vers les États-Unis, appelez-nous 954 274 6606. Si vous êtes illégal, vous êtes un sans-papier, appelez-nous 954 274 6606. Si vous voulez être un citoyen américain, appelez-nous 954 274 6606. Ah mesye la police mesye. Misye vini pot ranfò, kamyon blan misye l pake l bò Roser la epi nèg yo pot ranfò yo ap vide bal. Kou yo fin vide bal epi l vin pran machin li pou l ale. Epi ou tande lapolis gen sèvis en gen. Mesye kote ransèyman lapolis mesye. Peyi a bay tèt fè mal. Kote sèvis, kote ransèyman, sèvis entèlijans lapolis menm? Bagay yo anpil wi. E gwen enfòmasyon ap bouske la sou chofè dominiken yo. Sim jwenn ni la polis atansyon. Atansyon. E si ou nèg yon polis yo konnen w nan bagay sa, tou tou ekri tete di l sa bagay lan ye. E map map mennen envestigasyon m sou li. Sinon pa bliye map sèlman vin la m di peyi a men k polisye map pran idantite nou tou map chèche sou nou. Ou wè m pa di anyen men gon enfòmasyon m tande sou nou m di w m pral pale avèk Chofè kamyon fowòd k ap soti Repiblik Dominikèn yo. Si plizyè ladan yo di m bagay la se vre l ye mesye, nou antrave ak tete. E n pa ka fè sa n ap fè a. Mesye ok, mesye Boy Simo, Polis Administrativ. Tete gen pwojektè sou nou sou Kwadèboukè ok. E gen yon ti bagay m pral pale avèk chofè fowòd yo k ap soti an Repiblik Dominikèn. Ou konnen tete a, mwen m di nou deja, Patnè sa w wè ki cheve trese a, e foto resan m al chèche pou m montre nou la. Patnè sa w wè ki cheve, misye, wè bo ti gason. Se de misye m tap pale nan avan yè ki rele ti Bernard la. E sa w wè ki kote l lan la, se misye t rele Reginald. Ke nèg yo asasine avan yè nan biznis Ti Bernard. Misye gen biznis nan marasa. Eben m di nou se misye ki ap kòmande marasa. Nèg sa. Bon sa ta imajine sa. Ti Bernard. Reginald wè ki avèl la ki se frèl. Yo asasine misye avan yè. Fi sa ou wè la a, map montre nou fi sa apresa mpral montre nou lòt la. Aktyèlman la li anba men lapolis. E lapolis m bezwen yon ti bravo wi la paske gon chèf gang ki tonbe mpral ba nou non l talè. Gon chèf gang ki tonbe Jodi a, eh la, eh la la, mwen menm pou m di, m wè, lapolis fò m pa gen pwoblèm avè w. M pa gen pwoblèm a lapolis. Nou fè yon bagay ki bon, m ap aplodi n. Men si n fè grimas tankou avè m di m lal nan site a m touye plizyè moun, se malere t tonbe anba bal, ti granmoun ki pa gen anyen pou wè avèk bagay bandi nan bagay. Ok? Eben. Dayè se la goumen an pral kòmanse tou nan site Doudoun paske jan m di a gen 2 kote ki anfas. Anpil moun minimize l, yo inyore sa paske yo pat konnen. E tout deblozay sa pral rive nan site Doudoun se aprè asasina Diwozi. M te pale n de Diwozi avan yè. ki te yon pwisan chèf de gang. Le senple fè ke misye t ap tante jwe sou de tablo, misye fè sanblan ke l nan baz 400 mawozo, paralèlman li nan baz chen mechan, e nèg chen mechan yo ta elimine misye. Di Rozi. E se a patir de se moman, zòn nan pral kòmanse vini avèk ti bandi sa yo ki te dèyè, pa t gen divizyon, Kounya Dirosy vin pa la nèg yo divize. E majorite ti jèn nan zòn nan yo vin nan kenbe zam nan men yo, kiyès ki ba yo zam? Se chèf gang nan sit yat rele Ygrèg e Dominik. E manzè se madan Dominik. Manzè rele Rosie. Yo rele m Twitter Sè sèl egliz li ye sèl egliz Bon e pa legliz la non ki gen pwoblèm men se sèl egliz li ye ou pa al gade pou wap wè jan l chita wè anndan legliz li ye avèk lòt sè yo Sè Wozi Lapolis pran responsabilite w pran telefòn ou vin gade sa map pale a Madanm sa wap gade li Sè Wozi. Sè Rosie, m pa bay tout non l. La polis ap jwenn tout non l men m konn tout non l. Sè Rosie. Aktyèlman la li anba kòd. Se madanm dezyèm chèf gang nan l ye nan site Doudoun ki rele Dominique. Ok? Tande byen la sosyete. Paske mwen m di nou jan peyi a vin ye la fòk gen de sakrifye kanmèm. Menm si menas, entimidasyon, panik, pil mesaj moun ap ekri n. Men n pa ka pran yon peyi pou n livre l sèlman ak bandi. Kounye a fanm nan gang, gason nan gang, tout timoun nan gang. Zòn nan pral gate konsa, aprè lasasina de Guy Rosy, Se Y avèk Dominique ki gatel. Em diw manzè se madanm Dominique. Oh men pa gen fanm pran swen Dominique konsa non oh se Bòs Dodo eh manzè gen ti biznis li lè wè Dodo parèt lòt bò a se pran wonm gwo wonm bagay ou konprann se la fèt se la fèt e kounya vin gen jalouzi talè m pral montre nou avèk lòt limena m tap montre n talè a lòt limena rele Islande map vin sou sa talè. Ebyen ki sa k rive se ke nèg sa yo ki lôt bò a se timoun. Se timoun. Tou avan yè la yo la. Ebyen genyen yon zòn ki an fas site Doudoun nan. Site Doudoun nan se aprè Pont a Bar la, Frero Lambert. Ok? Se kote m te montre nou l avan. E fò swiv tout emisyon yo tou a. Pase yon anchènman ti koze a ye. Fò swiv tout. Ou sonje te gen anpil tant ki te bò Rivyè Griz la bagay sa o. Se sa. E sa Ti Bèna. E sa misye fè. Pran tè moun lòt bò a vann tè. E sa misye spesyalize nan bagay sa. E gen yon ansyen parlemantè ki trè konekte ak nèg sa yo tou. Tè misye, yon pakèt tè misye pran nan Kwadèboukè se avèk konplisite nèg sa yo ke l pran. Ke l pran. Ou gade, ou konnen mwen t pral di nèg yo sa, yo konn sa. E Kwadèboukè, gen kote nèg pran vòlò tè konsa Kwadèboukè. Yon bagay tèt chaje. E ben, tande wi. Nèg, ti nèg sa yo, apre asasina Diwozi, nèg yo pral vini nan zòn nan. Ti moun sa yo. ke Y avèk Dominik pral ba yo zam pou fonksyone. Se yon konfli ki egziste ant yon katye, yon zòn ki anfas lan ki rele Dyaboule, ki anfas Site Doudoun nan, e nan menm zòn sa a, ki anfas site a, yo fas a fas. Paske m di w se Y avèk Dominik, Y se premye chèf, Dominik se dezyèm chèf, m ap chèche foto nèg sa yo pou nou trè byento n ap jwenn yo. Nèg k ap dirije Dyaboul lan, oubyen Dyaboule jan w vle, s on nèg yo rele Ti Richa, m ap chèche imaj misye pou nou tou. Paske m di w m wè lapolis ap fè yon ti pa, m oblije e ap ede lapolis tou. Depi lapolis ap fè yon bon pa mwen menm tete m avè l. Ame m atè a mesye. Fò m ede nou. Ou konprann? Paske fò n gen enfòmatè. Fò n gen enfòmasyon. E se nan gang yo pou n jwenn enfòmasyon. Hein se nan gang yo ou konnen gen ti soldat frustré fòn ba fòn degaje nou nou jwenn ti soldat frustré yo ki pou di n bagay yo janl ye jan zanmi an di se bon lò map ba nou se bon pyès ebyen dyaboul se ti richard avèk wendy atansyon wi e wendy bon wendy ensi koni ou konnen gen anpil wendy papa men nèg kap dirije dyaboul lan. Paske pat gen plizyè chèf etc kounye a vin gen dyaboul ou vin gen site doudoun vin gen chèf chèf chèf epi sa w tande a deblozay nèg yo vin pa antann yo epi tanzantan goumen pete kout bal ap tire e daprè enfòmasyon nou jwenn se menm mesye sa yo ki te fè konbinezon pou te asasine diwozi e yo pran misye nan kout pa konprann paske Ti Richard avèk Wendy bay radyo a volim pou lapolis tande sa TT ap di a. Ok, paske mwen m di depi lapolis sou travay, m ap ede yo jwenn enfòmasyon. E si yo vle ekri m an prive tou pou jwenn ti detay, men fò nou serye. Nou konprann, fò n serye. E sou e, si n ekri m an prive pou n bezwen ti detay anplis, pa gen pwoblèm. Pa gen pwoblèm. Maten an nou pran limena sa a, Rosine di nou kenbe l pi fò. Gen bagay nou pa konnen. Paske avanyè yo kesyone l. Lè cha rantre a yo wè l wi yo ki poz. Men ni wi limena sa a. Lè cha rantre lòt bò avanyè yo wè manzè. Yo poze l kesyon. Men yo pa t konnen li. Epi yo ba l vag. Men ta sanble jodi a, gon bon kout dwèt ki fèt. Epi yo pran manzè nan ba kòd. Komisyon pachaj Mwen menm mwen pote komisyon ba nou jodi a. Mete nimewo sa konpè nan telefòn ou. Rele Jano. Jano Orijinal Imigrasyon Sèvis. Jano ke w konnen k ap sèvi kominote a depi nan ane 79 la, jodi a li ouvè pòt li nan Lodèyil pou l ede nou. 954 274 66 06 954 274 sur l'immigration vers les États-Unis, appelez-nous 954 274 6606. Si vous êtes illégal, vous êtes un sans-papier, appelez-nous 954 274 6606 Si vous voulez être un citoyen américain, appelez-nous 954 274 6606 Peu importe la question sur l'immigration. Nou pa fè anyen m pap pale de nou. Bon se vedèt map fè n vedèt la nap pase sou ekran ti koze a ou konprann m pa oblije vin pale de nou kisa k fè m pale de nou paske n pa fè respè nou. Nou te ka gen zam nou epi nou rete la, nou fè sa nou vle. Men nap fè dezòd, nap fouye moun, detounen, men nan kounya, men yo chaje magazen nan vil la mesye, detounen kamyon gran jounen al debake nan bab lapolis. Nan bab lapolis. Kounya lapolis ap tann emwèt pou dil sa tou, nèg yo gen magazen yo. A mesye, nou sadik mesye. Donk, ou nap menase mwen di m koze. Se respè n pou n fè mesye. Depi n fè respè nou, tete pap gen anyen pou l di avè nou. Fè respè nou. Epi se tou pa gen. E pa bagay kòm si pou nap fè kont etc baay sa yo. Donk se sa pou nou konprann mes chers amis. Donk pa gen anyen ke nou kapab fè paske li pa nòmal. Jiska prezan gen tire anba sou Duval. Donk nou paka fè peyi a sa kòm se yon peyi ki non li pa nòmal li pa nòmal donk se sa ki rive mentnan janm di nou an sa nap gade la se misye rele ti Bernard se misye kap kòmande marasa se Reginald frè misye a yo asasine avan yè e limena sa se Rosie granmoun kannay sè legliz wè sè legliz epi ki la ki ap bay nèg yo plezi lòt bò a, e m aprann ke pa gon nèg nan baz la k pa pa jere madanm sa. Sepandan, men ma nèg prefere l se Dominik. E Dominik, se misye ki dezyèm chèf gang k ap kòmande Site Doudoun. Se Theriel k ap pale avè nou la a, paske nou menm nou pale Rosie map vin sou gwo towo sa ou komanse gadel gwo towo sa li sezi lap tande tete wi la ase yo dim yo toujou branche nan site okontrè mesye banm di nou yon ti bagay ou wè la nou deja pèdi batay sa avan yè m fin pale yè Dominique avèk lòt sòlda yo nèg yo sispèk nèg yo menase pou yo sezi tout telefòn nan zòn nan. Yo ap bouske toutè k ap bay TT enfòmasyon. Mesye bon bon wè Dominik, pou w ta jwenn sa m ap di w la fò w ta touye tout sòlda k avè w yo. Daprè ou, ou panse tout avè w? W ap gentan konnen mesye. Gen sòlda k fristre mesye. Sè sa a, sè Rosie, se manb legliz, enb! legliz kay pastè Decolin. Pastè Deco! Ou pat konn sa pastè Deco! Bay radyo a volim pou pastè Deco vin wè sè l la la. Ou wè sè sa a l anba men lapolis moman n ap pale la tande pastè Deco. E se gras, gen presyon e priyè yo, e l priye tou, ki fè lapolis yo pat tou fin avè li. Men kòm yo pat jwenn li tèlman bagay, ou konprann, yo sèlman kenbe li. Men gwo nèg la te fache! Paske manzè sèvi toutè nèg yo. Paske gen yon nèg ki te manke fon ja manzè. Yon fwa. Men misye reflechi anpil epi yo kenbe manzè pito. E yon sèl egliz. E yon egliz kay pastè deko. Pa gen yon non tande. Legliz pa gen yon pou wè nan moun ki pa bon. Men m raple n son sèl legliz. Lè m fè rapèl sa se pou n ka pran prekosyon kil fo. Anndan legliz kounye a chaje malfèktè. Ou tande sa m di w la? A enfidèl pastè Deko. An wonn tete a. Nou pa janm pale sou moun san n pa al chèche an. Nan wè trip foumi nou. Ou pa ki mayo t sou mwen. Dalin, Dalin. Big up to you. Dina, Dina, Dina design. Bon bagay. He mayo t sou mwen jodi a. Trip foumi an. Nou rèd. Nan trip foumi. Sa vle di anndan vant foumi an nou ye. Donk se manb pastè legliz pastè legliz kay pastè Deko, Decolin ki tou prè zòn nan. Chak mwa wi premye moun ki pou al pran sentsèn se sè Rosie ou pa wèl gadel pou wè la. Ou wè la son lòt moun. La son lòt moun sè Rosie. Généraux, ou kreye frustration nan ghetto nou yo. Eh ben voilà, Sœur Rosie, jan m di nou avan yè, chan lapolis kwaze ak manzè men yo ba l vag, yo poze l kestyon epi nèg yo ale, sanble yo pa t byen enfòme. Men jodi a yo mete men sou li, pandan m ap pale avè n la manzè on kote pou machin pa frape l, m ta swete lapolis jere manzè vre paske m di nou, E sa t fè wè m te rele l ti granmoun kannay la paske majorite gwo chèf nan zòn nan jere l men nèg prefere l se dezyèm chèf la Dominik e kounye a vin gon jalouzi ant Rosie avèk lòt limena sa manzè rele Islande. He tete kap pale la. Manzè rele Islande, madan Dominique, dezyèm chèf gang nan. Manzè te gen ti mari l ki rele Junior byen pwòp, yo t ap viv Dèlma 32, epi yo travèse. Mizè touye Junior. Kounye a sa Dominique l ap vire. Hein? Eh nèg nan baz la wi kap kap kap kap pale man. Sa se yo konnen. Ha gwo chèf la ap veye. Gen ti solda fristre. Ou konprann gen ti solda fristre. Kriminèl pase manzè pa genyen non jan wap gade l la. Lapolis! Retounen an lotbo a degaje w tcheke manzè Yslande pou nou paske gen kestyon pou l reponn nou. Ok? E se TT kap pale. E manzè se manzè se mat aktyèl yo te bon yo te yo ret yo ret yo ret menm kote he tou prè yo rete yon avèk sè rozi e sè rozi yo ret tou prè yo te bon zanmi e kounya yo pa pale yo gen menm nèg e li pran dominik nan men sè rozi. Pèp la nan dòmi yon jou lap reveye e kilpo vin ogmante. Ou pa konprann jere a. Ou pa konn mizik sa jere. Mwen m di n se la repiblik. Men mwen wè sa m ap di la. Bon, si la polis de la, jimen la repiblik n ap ede idantifye malfra, vwayou anndan legliz, asasen, kriminèl, bandi, ki pote bi. Pa m te di w di bagay sa. Anndan legliz kounye a chaje malfèktè. Chaje malfèktè anndan legliz malerezman ert fò wè nèg ap antre legliz vin kidnape pastè etc anpil bagay kap pase legliz se bagay tèt chaje sa fèn pran ti tan poun reflechi donk bagay yon ti kras konplike nan men nou ok donk tande wi gwo towo sa nap gade la manzè rele Islande Anpil moun nan zòn nan konnen manzè sou non Madan Jinyò. He Madan Jinyò, ou pa t konn si w sou ekran TT? TT nan wèl nou rèd. He, wèl la, fò m di rèd rèd pou zanmi an. Paske la, mwen nan degwenn nou, nou pa ka ap fè larepiblik sa. Tout moun nan zòn Site a konnen manzè sou non Madan Jinyò. He, bèl limena byen kanpe wi. E map gade, map m gen m gen timoun yo la wi. Eh timoun yo la, mwen konnen e timoun yo ye. Junior te gentan gen 4 pitit a manzè. 4 pitit! Jan w wè l ye la a, jan w wè l kanpe la a wi. Manzè w wè la, l gen gentan gen 4 pitit a Junior. Alòske Junior te pran la 2 deja. Wè gen yon seri de limena mesye fò n fò n mete fò n pase trè wouj sou yo. Kidonk manzè ant manzè Junior gen 6 pitit ansanm. Ou tande sa? Junior pran la 2 pitit deja wi. A di 6 pitit ki nan kay la. E Delma 32 yo te rete. E pi Junior vin pran li. Ou konnen ba yo vin pa telman yes. Yo desann nan site doudoun. Yo al rete lout bo a. E ben sak pase Junior misye vin malad. Misye malad grav. Pa gen mwayen mizè. Premye sa manzè fè l pran timoun Junior l voye yo andeyò. L voye yo andeyò, l voye yo an pwovens paske li pa kapab pran presyon. Malgre tou, Junior malad wi. Li montre l renmen Juju, li marye a Juju, li marye a Junior. Robens Aristilde misye di gran frè w konn koze men koze yo la wap chèche pou chèche nèg isi pap chèche koze yo men koze yo la frè m koze yo la se chèche yo pap chèche pdg di m bon li menm ki nèg laplèn li pa konprann kòman m fè konn koze pase l m di pdg men sa atè a m ye ou panse m nan yon lòt kote pdg sa atè a m ye anba pye moun yo wi e trip foumi an yo pa wè nou yo pa wè nou eben sak pase la kounye a mesye Junior. Misye vin pa ka sipòte. Misye rive mouri. Otomatikman Junior mouri. Manzè pa vle wè timoun Junior yo nan kay la. E pa bay blag map ba nou la non. Li pouse timoun yo. Yo menm di l tal antre nan bay maji pou l repouse timoun yo. Li pran sèlman 2 pitit pa l lan. Epi l lage timoun yo. Kounya manzè. Pi gwo chèf gang nan zòn nan toute zòn nan se manzè paske lap vira mesye Dominik dezyèm chèf gang site Doudoun. Ou tande sa hein. Ou pa ka fè peyi a sa hein. Komisyon pachay. Mwen menm mwen pote komisyon an ba nou jodi a. Jadot 954 6606 Question about U.S. immigration Please call us 954-274-6606 Any question about U.S. immigration application Please call us 954-274-6606 Any question about U.S Peu la cuestión sur l'immigration vers les États-Unis, appelez-nous 954 274 6606. Si vous êtes illégal, vous êtes un sans-papier, appelez-nous 954 274 6606. Si vous voulez être un citoyen américain, Aple nou 954 274 66 06. Peu importe la question sur l'immigration. Senatè zokiki, pase m pastè JP pou l ban m nouvèl minis Bellevue. Merci Hugues. Ah misye la wi lap swiv. Gade enfòmasyon map ba ou jodi a papa. Misye ap pran nòt la wi. Enben la sosyete, de limena sa yo, la polis pran youn, lòt la rete, ke la polis petèt pat konnen, ke m fèk montre la, se kapti de kangèt an fèt sou li, manzè rele Island, gen tout non lwi, men m chwazi pa di tout non li, manzè rele, paske jeneralman, non fanmi nan gen dwa gon move je la dan, men e pa tout moun ki pa bon, anpran? E pa tout moun, e pa tout moun ki pa bon nan fanmi an. Men manzè rele Island. Depi w nan zòn, si w rele Lisland ou pa jwenn li. Depi w di Madan Jinyò, tout moun konn Madan Jinyò nan zòn nan. Ok? Men m di w malfèktè pase l pa gen. Se matlòt Rozi li. Sa di nou arete yon matlòt, rete yon lòt. Tou lè 2 plase avèk dezyèm chèf gang site Doudoun nan ki rele Dominik. Paske premye chèf la se Y. E pandan map pale avèn lapolis jodi a fon kou gen youn nan bandi yo t tonbe misye se solda nèg yo ki tonbe m pa konn si lapolis pran zam nan menl men misye se bon solda t tonbe a yo rele misye badòm misye se youn nan bandi yo t tonbe aprè midi an nan echanj kout bal ak lapolis nan site nan site Doudoun. Ou tande sa an? Yo rele m Theriel Thelus. Gen nèg ki di m se lòm enfòmasyon. Se tout peyi a t konekte Zenith nan lè sa a. Theriel Thelus, anndan vant foumi a pou tout. Blofè, vòlè, vòlè, mafya, mafya, la jenès blofè pa li. Un grand merci à vous. Eh ben, blofè pap janm lide. Fò m di n ke Martissant, sitiyasyon mangonmen, depi 11 zè nan maten, anpil kout bal ap tire a Martissant, e se ti bo a Gran Ravin k ap twoke kòn yo. Paske, dayè m te pataje videyo sa avan yè, kote sitiyasyon konplike, E sa k rive la a sè ke pandan ma anba Matsan bloke, moun yo oblije al pase pa Sen Jid, ebyen ta sanble gen de sòlda ki ta ki ta sòlda Kris la ki al takse moun k ap pase yo, k al ap takse chofè motosiklèt yo. E la bagay la vin ankò dejenere, ta sanble kounye a pral gen kout bal k ap tire ni anlè ni anba. Nou genlè pa konprann kote pèp la pran la a. M wè komsi mwen m wè nèg ap betize nèg ap ap jwe bay blag nou wè pa konprann kote pèp la pran la sa di kout bal kounye ap pete ni anba ni anlè paske ta sanble gen plizyè moto chofè moto ki ke nèg yo takse deja anlè a e nèg ki ta takse yo a se ta sòlda krisla daprè enfòmasyon kap pataje. Ta sanble kounye a nèg gran avin yo, nèg yo vle, se pa yon kesyon de teritwa k ap fèt, kounye a nèg yo di, si Krisla, akoz misye, paske batay k anba moun vin pè pase anba, e se anba moun pase pou nèg yo fè resèt yo, fè sa y ap fè, Wilner depi le marye. Janse Joseph tale san. Merci a 3 Monel Moise. Mwen ya manke rele Jovenel wi. Donk se pa ti koze t gen nan peyi an la la sosyete. Mwen menm bon m di nou ti bagay. Lè m tante ba nou yon ti losye nan sa kap pase nan peyi an. Se paske m konstate bagay yo konplike. Bagay yo difisil. Bagay yo anpil. e m te di sa avèk lè swadizan otorite de leta, lapolis, gen de polisye m pale t gen volonte, men souvan yo gen yon kontrent, pè nèg yo genyen an se ke gwo chèf yo pa ba yo mwayen nesesè pou yo fonksyone. E se prèske menm pwoblèm yo t rive, menm si w ta pale avèk yon direktè jeneral, swa ansyen oubyen nouvo, y ap toujou di w menm bagay yo. Gen polisye t gen volonte, men t pa gen mwayen. Paske sa m vin konprann, ensekirite a s on ensekirite deta. Sa di leta nan pi wo nivo kontwole zafè ensekirite nan peyi an. Yo pa vle konbat li vre. Si yo te vle konbat li, premye sa yo tap fè, yo tap ranfòse kapasite polis lan. Paske, bon, bon, m pral gade, si m te mete ti bagay sa sou machin nan, pou m ta montre, bon, an pran egzanp ki senp, gade sa la sosyete, gade sa m pral montre nou la sou ekran. Gade kalite zam ki nan men yon seri de bandi, La se sou wout 9, bandi k ak inifòm lapolis k ap fouye moun. Mentnan, gade pa egzanp yon seri de ansyen cha. Kote ansyen cha sa yo? Poukisa yo pa itilize? Kounye a, kisa yo fè? M pral montre w ki, gade wi, gade ansyen cha ke lame Dayiti te kapab itilize. Kounye a, gade mazèt blende yo di yo al achte pou lapolis. Gade yo pou w wè. Nou sonje bagay krèm sa yo? Sa vle di, moun ki kòmande blende sa yo, Yo pa pwofesyonèl, yo pa teknisyen, yo pa konnen kòm si ki kalite blende yo ta sipoze achte nan yon peyi tankou Ayiti vin ki gangsterize konsa. Ebyen yo sèlman pote boure paske m di w se yon peyi kote nèg ap fè koutay sou do pèp la. Olye nèg la achte yon grenn bagay, nèg la gen dwa achte l fè l achte 50 bagay pou yon lajan pretèkstan ke l bezwen plis. men l fon men sa l fè li pa wè kalite l wè kantite nèg la gen dwa gen dwa on sèl bagay vann pa egzanp mil dola epi nèg la pase nan mache anba epi l achte wè dis bagay pou mil dola li dwa m jwenn dis pou li epi ou ta bon ou te vle pou m on grenn pou mil san l pa rann li kont. Grenn li t ap achte pou 1000 la, l ap ba li pa egzanp 2, 3 zan, alòske l pral achte 10 pou 1000 ki p ap menm ba li 1 mwa. E sa k rive lapolis la a wi. Gad yon seri de ansyen blende kote yo? Kote, mwen m ta renmen konnen kote cha sa yo pase? Mesye nou sadik anpil hein. Petro a Fè nèg yo tounen teworis Petro a Eske nou wè, eske nap gade avèm la Kote ma, bon kote blende sa yo pase Yannick parèt la sou bisantnè a Izo fè 2 katouch baw baw Epi blende tou kranpe Blende kraze Blende blendè Yo blende, yo blende, yo blende blende yo Yo blende blende yo nan blendè Son peyi ki gen pwoblèm ladanl. Nèg yo al fon gaspiyaj gade kalite blende nèg yo al achte pou yon pakèt lajan. Se pa nòmal mesye les autorités antouka donk pou la premyè fwa pandan yon ti tan la. Plis gen kèk òganizasyon la te deside fon manifestasyon jodi a kont lavi chè, kont Ariel tou. Men pat gen moun non. Paske jodi a la, yon manifestasyon kont lavi chè, lari a ta dwe bloke plat wi. Tèlman bagay chè nan peyi a. Tèlman bagay chè. Men malerezman e pa sa k priyorite n. An nou swiv kòman sa te chouchòt bas la nan jodi a. Mèsi a 3 zanman m. Ou avèk PM nan, yo bat plen negosyasyon avèk Jovenel Moïse. Nou pa ka konprann sa k ap pase la paske nou te wè dènye chwa politik Jovenel Moïse te gen pou l te fè, se te Ariel Henry. E jodi a nou wè se Ariel Henry sa a nèg sektè demokratik sa yo ki se sanzilye pastè piyajè yo al negosye ansanm avè l sou sòti kanta tou, sou san Gochay, sou san Fredo. Ansanm de militan nou pèdi nan batay la e n di yo kòm yo manje nou di yo p, nou di yo p e n asime sa n ap di a e nan jou k ap vini.